Denip, du kote de Miragwàn, se sa. Nan yon entèvyou li akòde ak ekip Gazette-Haïti an, li t ap pale avèk Assad Volcy, ekoute, li fè yon gwo deklarasyon. Deklarasyon pou dire ke lajistis li fayi. Paske si lajistis pa t fayi, gen anpil chèf de gang, lè konsa yo t ap gentan anba kòd. Men, si w wè jounen jodi a la, gen anpil chèf de gang. Yo poko ka mete yo anba kòd, ebyen se paske peyi a gon pwoblèm. E la a n ap mande, kote peyi sa a prale menm jan a Michanste? Tande byen ki sa l di. Li di, wè pwoblèm Matisan an, s on pwoblèm yo te ka rezoud vit vit. E pou rezoud pwoblèm Matisan an, li t ap pran 50. T. Boyd, 50 BLTS, 50 swat. E pi, li pran traktè la, sa w tande a la, l ap pete bal ak nèg yo. Lè yo mande pou inosan yo, l mande, èske genyen inosan nan blòk sa yo? Menm ti bebe nan vant t ap pran bal. Se petètre le sèl mwayen pou komisè a te kapab rezoud pwoblèm sila. Men mwa je m demande. Komisè a fè anpil rezilta, li bay anpil rezilta nan nip lan. Paske jounen jodi a la, sou wè gen anpil kote nan nip lan. Ebyen, eh bandi pa ka daye banda, ebyen, eh komisè a li fè anpil bagay. Men ekoute, eske pa wap prens se menm jan departement de nip? Men la mwen vi al konprann ke obstak la ki kapab gen yo dapre li menm, se ta, m ta kapab di konfyolo antre gwo otorite avèk sèten bandi. E il a parle, e li di li menm. mete l nan pòtoprens ebyen li tap bay rezilta ann tande komisè muscadin non. Fè m konfyans. Wè jodi a nan Hiniagwan, in è di maten ou ka pran lay, kat jò di maten ou ka pran lay. Si ou bliye fèmen pòt ou, magazen ou, fè m konfyans ou pa bliye tounen al fèmen l. Paske mwen pa dòmi pou m, yon fason pou popilasyon pa m nan ka dòmi mwen menm. Mwen pa dòmi non. Mwen nan lari chak swa e ki pa, de twa è di maten, kat è di maten. Depi m kwaze w nan lari a fò m konn sa w ap fè. Si men zam nan men w fò m konnen pwovnans zam sa a, kote ou pral a zam sa a, kijan sou fè ak kisa ou pral fè ak zam sa a. Wa imajine w Asad, ou kwaze 2 ti vagabon, yo sou motosiklèt a 5 è di maten, ok, ap soti blòk fò dè nèg. Nèg yo gon bèk nan de yo, chak nèg yo gon 9 milimèt. Chak nèg yo gon kagoul. Nèg yo gon bèk nan de yo, nan bèk la ou jwenn zam nèg yo, ou jwenn chak nèg yo gon kagoul. Kisa nèg yo konn fè machin yo konn mare? Hoo wap diw sa net. Donk komisè a sa di ke jistis la ou pa kwè ladann se sa? Non non non negatif mwen pa dim pa kwè nan jistis la se ayisyen mwen ye mwen kwè nan jistis peyim men sof ke kounya mesye fòk nou aprann koupe kout met nan makout ou paka ap chita arete nèg nèg avèk zam ok ki pral lage aprè siman ki pral lage aprè sètman avèk sa lapolis la ap gen twòp travay pou fè lapolis la ap toujou nan rekòmanse mwen menm kòm komisè gouvènman map nan rekòmanse donk mwen pa janm nan rekòmanse nan miyagwad nèg la gen zam nan menl Plizyè fwa ou pale la ou pale de Matisan. Eske ou panse ke Muscadin kom komisè gouvèneman Potoprens ou tap kapab konpote ou konsa e bay otan de rezilta ke wap bay dapre sa ou di menm si mwen anpil moun panse gen vyolasyon dwa moun ladan yo? Aah nan, afè vyolasyon dwa moun nan. M pa konnen ki enterè petèt dwa de lòm kapab genyen nan nèg k ap fè ak de banditis sa yo. Men sof ke pou mwen menm kòm komisè gouvènman m pa rete kwè dwa zimen pa gen enterè nan sa k ap fèt la paske yo menm tou yo pa kapab pase make sa. Nèg yo ka toujou fon bèk fè lagrèn gèl men ki pwoblèm ki genyen si w pran 2 bako lodè ou pran 50 simo 50 swat 50 US VPN hein bako lodè devan w ap kraze kay ou w ap met bal sou nèg yo w ap kraze kay ou w ap met bal sou nèg yo ki pwoblèm ki gen nan sa? Kisa wap fè? Map manje 50 simo, 50 swat, 50 USDPM, 50 bòy, epi kèlke bako lodè m debake anba. Bako lodè yo devan, epi yap kraze nap met bal, yap kraze nap met bal. Ayè tout kay bò lari yo map kraze tout nèt. Ayè se kay nèg yo jwenn pou yo kache ki fè yap anpeche machin pase a. Depi ou kraze kay bò lari a, wap met bal sou nèg yo, wap met gaz sou nèg yo, fèm konfyans nèg yo pap ka reziste. Ayè se mòd leta a, se mòd gen monopòl de la vyolans, se sak gen. Lè m pran san simo, san swat, san timo, san USGPN, donk m pran 500 pou lite sèlman. 500 wi, 500 galil, 5 nèg avèk 3 chajè. Kèlke bako lodèn, 2 bak anba la a, n ap bay gaz, n ap kraze, n ap bay gaz, n ap kraze. Sa a se operasyon 2 zèdtan li ye wi. Nan 2 zèdtan pa gen batisman ankò non. Ou vle di se 2 zèdtan pou sa sèlman? O! 2 zèdtan. Bako lodè ap kraze, nèg yo ap bay bal. Nèg yo p ap ka reziste monchè. Sa nèg yo ye pou yo reziste a? Udmo, Simo, Boy, Swatim, misye di, ebyen l ap met lapè anba a. E la popilasyon sivil? L ap fèt gade w, si yo pran nan. Kòman? Anndan pa gen popilasyon sivil non, anndan gen popilasyon ame. Ou di zafèk? M di w popilasyon sivil, ou di m zafèk te gade yo? Zafèk te gaye popilasyon ame ki anndan an. Anndan pale popilasyon sivil. Anndan ni timoun ni granmoun tout gen zam nan men yo. Tout moun ap pran bal. Tout moun ap pran bal. Paske ebyen yo ta kidnape yo anndan an. Pouki yo fè yo pa kidnape yo anndan an? Di m. Bon bon mwen desi pase. Bon mwen desi fè madanm ou pase ou menm. Si ou kwè yo pap kidnape l. Pouki yo ta fè yo menm yo pa kidnape yo anndan an? Men se paske yo menm yo gen yon wòl pa yo y ap jwe. Donk tout moun koupab anba a? Tout moun koupab, pa gen inosan anba a. Menm sak nan vant nan koupab, paske e dlo e se lajan kidnapin nan ki mennenl lopital. E lajan kidnapin nan ki achte sewòm ba manmanl. Sa vle di yo pap gen pwoblèm pou yo mouri menm nan vant? Menm nan vant yap mouri. Paske depi e la pou bay e espas la pou bay. Jezi kris nan powòl li, sòti deran. Paske gen kote ou pa gen dwa ye. Mesdames et messieurs, nou gen avèk nou le commissaire du gouvernement de Miragoâne, pataje live la, misye bezwen 2 zè tan, m sipoze Ariel Henry ap tande la, e men Izo gen dwa ap ri w la wi, Izo. Bon, pou mwen menm, e sa wap pale de Iza, Iza son fantòm ki ye, li pa anyen pou mwen menm. Ok pou yon endividi pou kèlke endividi li gen nan yon bagay men fèm konfyans ou sèke misye la ok gad kot sou lanmè a e kèlke bako lodè ap kraze kay yo ok wap met bal sou nèg yo anndan ou avèk lans a gaz wap lanse gaz sou yo yo paka reziste frèm dèyè 50 gaz lakrimojèn ke w lage anndan tout nèg yo pliye depoze zam yo atè sa yo ka fè tout polisye gen mas a gaz. Bon. Tout nèg afè yo ap bay bal. E epi gad kot Irène ap ou mwen ap tann nèg yo vin vin sou lanmè a pou bwè nèg yo vin bagen. Bon, wap pale de Matisan, Matisan pa le sèl, Matisan li sikonskri nan ti espas se vre, li gen lanmè dè dol, ann pran 400 mawozo, 400 mawozo ki nan plenn nan, ki kontwole yon pakèt teritwa, ou ou panse li osi fasil pou met lapè nan blòk nò a, nan rantre nò peyi a? Kòm etan done blòk Kwadèboukè a sòt yo kache, m pa menm konn zòn sa a. M pa menm pase nan zòn sa a. Dayè, pi lwen m rive Pòtoprens se kwa m vire nan zòn sa a, Kafou Aviyasyon. Se la m rive. Ou konprann? Donk non a m pa konnen l ditou. Pi lwen m rive se Kafou Aviyasyon. Non men, nan Matisan ou konnen l? Wi, Matisan m konnen l. Matisan m te konn pase la a pye. M konn tout anndan nèt. Mwen te lekòl Lise Jan Jak, mwen te abite nan rue Edmond Paul, sou tèt mòn nan. Ok donk sila misye te kole li se menm ak Desalin paw kont e bout anba m konnen l byen m konnen Matisan byen donk geto ki gen anba se geto ki gen anba ki pèmèt nèg yo kapab kache anndan lè yo gen kout epi yo kache se kraze geto a epi baton epi nèg kafou yo nèg karavàn yo ap tann nèg yo depi wap kraze depi wap bay bal anba wap tande m nèg yo ap kouri yo pral pran direksyon kafou epi karavàn nan ap pran yo grenn pa grenn sa yo rele karavàn nan E bon, gen gwo gwoup nèg ki rele Karavàn, mwen nan nèg sa yo kanpe anfas tout nèg ki bandi anba. Depi yon nèg ou gen zam nan men w, w ap bloke lari, w ap fouye machin, nèg Karavàn yo, y ap rive sou w. Karavàn nan al avè w? Fòk Karavàn nan la wi, fòk Karavàn nan la wi. Karavàn nan, li gen polisye, li gen sivil konsekan ladan l wi. E tout sivil konsekan nan peyi a dwe pini yo wi. Eske se popilasyon an ki pou move tè nèg yo oubyen se nèg yo ki pou move popilasyon an? M ta renmen wè jwèt sa. Ben wi m ta renmen wè jwèt sa komisè Muscadin gen yon lòt komisè wi Richemond nan okay 2 nèg sa yo m ta mete yo nan pòtoprens epi m di mesye travay ban mwen epi mwen depolitize lapolis wi paske batay kap fèt la fò yo depolitize lapolis. mwen degangsterize yon seri de enstitisyon. Paske jounen jodi a la a, ke lon vèy ou non, n ap rive nan yon moman, si pou n degangsterize pwòp tèt nou, pou peyi a kapab vanse, n ap oblije antre nan lojik lan. Paske ou pa konn wè, dèfwa, lè w wè desanm pral rive, ebyen tout kay, menm lè w pa pentire l, men aparaman gen travay k ap fèt ladann pou l bèl. Ebyen s on bagay konsa k pral rive pou Ayiti, paske gwo lè k ap rive w ap oblije di tèt ou, ekoute, ebyen, M gade tèt mwen nan glas, m wè m on ti jan lèd. Paske, bagay yo grav. E menm bandi yo, pral oblije di, bon, mwa, je suis prêt à déposer les armes. Eske gen yon moun ki la pou pran yo nan men m? Poko gen kondisyon. Ankenn kondisyon poko reyini. Men le jou ou tout lè kondisyon ta kapab reyini, n ap di tèt nou, ekoute, nou pral gen peyi. Eske nou konprann? Brèf. E, m ap kite nou avèk, e, Déclaration quelques amis et puis le père de cette fille Eske nou konnen deblozay ki genyen kwadèmisyon an, santo, kwadèboukè, but bwaye ebyen li lakòz ke gen anpil lòt dosye ki eklipse. Pa egzanp la mort d'Osny cette jeune étudiante, mwen kwè an senkyèm ane faculté de médecine se sa? bon antouka Osny Zidor Son père a parlé, ses amis ont parlé, e papa l mande soutyen otorite yo. Nou sonje kòman Zidò mouri pandan l nan yon machin, lòbèy pete, bal deklannche, ebyen li pran yon bal, li pèdi lavi l. Yo kase ponyèt mwen, yo pran pitit lan. Tout sa m te depanse, tout sa m te fè, m pèdi tout. Mon papa Austin Zidon, m se Obdenie Zidon. Jis se andeyò m ap viv. Tout sa m gen m envesti l nan Austin. Men rezilta sa m rankontre Austin. O non, pitit sa son pitit, se anfan cheri mwen. Lè w tande l vin Tigwav, san lè l leve m, li di m kou l vini la, li pran m latrap mwen l pote m, li te byen renmen m anpil, e konsa m te renmen l tou. Men kounye a men sa k rive m. Yo kase ponyèt mwen, yo pran nan men m. Bon, se pandan m t ap mare bèf mwen, epi m gen yon moun ki rele m. Lè moun nan rele m, li di m konsa, Ann ale, m konnen de ti medam ki konn ansanm avè m, ki konn desann, m konnen se yo k desann. Epi lè m parèt, m wè se yon sè m ki parèt. Sè a di, O, yon remèd wi. M fè yon rèv pou m fè yon remèd pou ou, m vin fè l pou ou. E nan dlo a la yo te di m fè l. Epi, li ban m remèd la vre, m bwè l. Li refize l. Li te gen menas? Li te janm pale de menas? Bon m pa konnen, m pa konnen si l te gen menas. Pase m pa viv menm kote avè l. Yon sèl fi a m genyen. M gen twa pitit gason. Pou fè ledikasyon pitit mwen, se manchèt mwen, makout mwen pran nan do m avèk bèf mwen m bay manje pou m fè edikasyon pitit mwen. E kiltivatè m te. Wi premye pitit mwen. Ki sa lòt timoun yo ap fè yo? Bon. Lòt yo fini. Gen youn ki nan NS 3. Lòt la li menm li endikape. Li pa ka aprann. Si l fè etid. Li fin fè, li fin fè primè l Tigwav. Li fè klas segondè, klas siperyè li apre sa. M voye l Pòtoprens pou l vin aprann yon bagay pou demen. Nou gen yon bagay pou n regle, n poko fin regle l e lè n fin regle l n a konnen sa k soti. Se peyi a menm ki envivab. Ok. Osni jodi an se yon ènyèm viktim. Ok. Nou gen anpil kamarad nou ki viktim. Ok. Nou genyen Gregory Saint Hilaire ki mouri menm jan an. Nou genyen Point du Jour ki mouri. Nou gen anpil anpil anpil kamarad nou nan Inivèsite Leta e nan peyi a an jeneral ni nan prive ki viktim. Ok men ka Osni an nou pat janm panse li tap vin jwenn nou konsa. Pa pale de leta, pa gen leta ok yon moun ki nan peyi dayiti ou paka pale de leta kot leta Ariel se pwofesè doktè Osni nan katriyèm ane li te nan katriyèm ane men Osni mouri la kisa wèl di ki twit wèl fè jiska prezan li pa di anyen li pa di anyen. Donk sa vle di vi moun pa vle di anyen pou moun isit. Ariel ki se premye otorite nan peyi a. Yon etidyan l mouri nan eta sa. Li ki genyen nan men l pou l ta met lapè epi li pa di anyen. Donk ki sa w panse nou kapab di nou pa ka pa gen leta. La pa gen espwa paske m ka ap soti la e m pran yon bal. M ap kite l menm wi m pa p rete non. M ap kite l. Sa m ap ret fè la. Si m rete la se tou di fè testaman m apre sa m fin etidye epi dayè ou wè la yo kidnape nou yo touye nou yo fè tout bagay. Rete la poukisa? Poukisa? Nouvèl ki pi tris ke nou te kapab resevwa kòm kamarad etidyan depi nan premyè ane medsin nou menm avèk Zidò Osni n ap familyarize nou ok e nou te gen anpil pwojè ansanm nou te gen anpil plan pou avni nou. Dayè, nou toujou ap esplike debwa nou, jan nou etidye anpil nay nou. Epi, se nan moman sa a, lòske li rive nan senkyèm ane, pral nan sizyèm ane, kote ke nèg pral antre nan entèna, epi se nouvèl sa a nou resevwa. E m p ap ba w manti, mwen menm nouvèl sa a li fè m wè peyi a yon lòt jan, kòm moun k ap fè efò, k ap etidye. Donk sensèman nouvèl la li chanje fason m te konn wè peyi a. M pap ba w manti kòm moun ki etidye nan inivèsite leta, m pa wè peyi a menm jan ankò. Sa fè pa gen espwa ou kòman? Bon, pa gen espwa, non sèlman pa gen espwa, pa gen yon liyè despwa. Pa gen anyen kòm si ki ka prezante devan w ki ta di w a gon ti bagay k ap boujonnen la. Ok, moun ou wè k ap fè efò nan peyi a se yo menm k ap viktim. Lachman. Eske jounen jodi a reyisit yo t ap pale a se lòske yo fè w kado yon bal? Donk si se grenn bal la ki reyisit lan, donk nou kapab di vrèman Rosny reyisi paske yo ba l grenn bal pa l la. Donk jounen jodi a la, tout jenn fanm ak jenn gason wè ki di yo pran chimen lekòl, gon se de zak malonèt yo rantre ladan yo. Donk tandans lan vle fè n santi se pou yon grenn bal e nou di. klè ke nou pa gen lòt kote pou n ale sou ti bout tè papa Desalin nan. Papa Desalin te goumen pou tout moun ki ta va egziste sou ti bout tè sa a. Donk nou pa gen pou n ap kouri ale. Mesye an nou wè kòman nou kapab mete fòs nou ansanm pou nou parèt ansanm pou wè pou n di non a ensekirite jeneralize sa a. Paske la pèsonn pa epanye. Ou nan lari an, tout malè ka rive w. Ou anndan lakay ou, tout malè ka rive w. Pa gen yon kote ou ye ou epanye. Donk se sa k fè jounen jodi a la, osni mouri. Gen moun ki ka konprann se Osni Zidor ki mouri. Men papa l sot pwouve sa la. Li di w li mouri. Maten an m ap pale ak papa l men li di m, Monchè, mwen mouri paske m gen kat pitit. Se youn sèlman ki te plis enterese a kesyon lekòl. E m te oblije fè tout sa k depann de mwen, mache pye atè, mache san yon pantalon pou ke m fè l avanse. Paske m konnen yon jou li kapab ede m nan sa m ye a. Youn nan bagay ki tris, li di m ke men ann imajine kounye a Osni nan senkyèm ane medsin. Si m gen yon tèt fè mal, m pa t ap bezwen al peye pou yo mete yon sewòm pou mwen. Li t ap ka di papa, monchè men ki sa w ta ka pran pou w ta soulaje avèk pwoblèm ou an. Men jounen jodi a, li aprann pitit li an disparèt. Ki fen l kounye a? Apre l fin fè tout sakrifis sa yo, li fin depanse tout enèji l pou pitit lan, pou sa l t ap epanye a, peye sewòm nan, jounen jodi a l nan sitiyasyon pou l peye yon moun mete sewòm nan pou li. Donk ou ka va konprann ke ou nan yon peyi kote vi moun ap banalize. Pèsonn pa epanye. E jounen jodi a la a, si ou ka pale de Leta, nou pa gen pwoblèm pou nou pale de Leta, men se inekzistans de Leta. Paske pa gen yon Leta ki ekziste. Donk sa vle di si w ap pale de inekzistans lan, donk fòk ou foure Leta ladan l, nou ka foure l. Men jounen jodi a, anyen pa di anyen pou moun isi. Jounen jodi a la a, Osni li menm, li anndan yon fanmi, ki se fanmi inivèsite a. Donk sa vle di, yo pa ka asasine Osni nan kondisyon sa a. Donk pou nou menm tou nou pa nou pa pran pozisyon. Te ka di lari a ou wè k bloke a kote ke sikilasyon li menm li paralize a, se jis pou nou se yon sinyal pou nou di ke nou mekontan zak sasinay la. Men se pa pou nou di nou mekontan ak zak sasinay Zidore Osni sèlman, ak tout zak sasinay k ap fèt anndan sosyete ayisyèn nan. Donk se sa k fè ke nou menm jenn fanm ak jenn gason anndan peyi a se vre ke Yap chase nou. Malgre tout sakrifis nou fè yap chase nou, yap pouse do nou ale, men nou menm nou di non, sa paka rete konsa fòk sa chanje. E nou di nou vle viv andan peyi a. Antouka merci la famille kom toujou on maximum de komantè on maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye bay nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la prochèn.